Bòn nouvèl, gwo nouvèl ke nou pote pou tout fanatik TVLakayHaiti.com yo, e nou konnen yè apre ke bandi fin anvayi zòn Lafito, Sous Matla, Kabarè, medam e mesye, Ebyen jodia la a lapolis debake sou cha blende lapolis pote boure nan sous matla ebyen kote yal pote ranfò kote yal pote sekou avèk popilasyon an ki yo menm ebyen aprè gwo masak sa a ke bandi titan yen avèk an bandi kanaran fin al fè nan zòn sa a ebyen lapolis jodia gen moun ki di bon aprè bèf fin pase se lè a lapolis ap rele bare Bon e kanmèm gen ti kal lespwa paske nèg yo se pa annik yo vini yo fè masak la aprè sa yo ale enben nèg yo toujou okipe zòn nan enben lapolis ki yo menm pote boure medam se mesye pou al enben retire moun yo anba men gang sa yo e anba men bandi sa yo ak gwo zam ki anvayi sou slat la epi sa w tande a vin simen laterè medam se mesye enben lapolis yo menm deja Enben sou sòl la la ak plizyè cha blende enben kote yo vin e donk e pete bal e sou bandi yo la pou fè nèg yo retire kò yo enben gen kèk bandi tou ki yo menm deja mòtèlman blese e nan Petyonvil tou nan komin Petyonvil popilasyon an rache yon bandi boule l vif an pou e Vitelòm bandi sa se nan baz Vitelòm li sòti enben popilasyon fini ak sa e selon lanmò e ti makak la tou donk se konfime. Ebyen ti makak li menm misye bèl e byen mouri depi 19 avril sa a selon enfòmasyon nou genyen ti makak li menm te mouri ebyen se jodi a la anpil moun e finalman konfime ke ti makak bèl e byen mouri paske anpil moun te panse son prank ou byen tou se te rimè ebyen fòk nou diw ti makak misye mouri anndan vilaj de Dye medam e mesye paske aprè lapolis te fin kreve ti makak nan vant Avèk kan an, enben plizyè grenn bal monte e Ti Makak li menm, enben ki pa dire lontan misye fè vwèl pou peyi san chapo e nou pral envite w gen plis detay anndan videyo sa medam e mesye. Enben konsènan donk lanmò san jou konsènan Vitelòm, enben misye pran kou la a, Vitelòm pran kou paske popilasyon an fini avèk yon bandi Vitelòm, enben lapolis ta dwe tou enben kanpe dèyè moun sa yo yon fason pou nèg Vitelòm yo pa vin tire revanj Paske lè w touye yon bandi pou nèg sa yo e yo deja pwisan, yo gen dwa anvayi zòn nan la, yo fè masak yo vle aprè kwa yo vire do yo, yo ale, enben lapolis ki yo menm deja ap gade kòman yo ta ka e donk kenbe e zòn sa a, zòn Petyonvil, Petyonvil, donk ki komin Petyonvil, yon fason pou Vitelòm li menm Anben pa pote boure sou moun sa yo, nou pral envitew gen plis detay nan videyo sa a, e nap raplew ou sou tvlakayhaiti.com pou silaw ki poko abòne avèk nou se moman an menm pouw fè sa pandan wap asiste videyo sa yon fason pou pa rate pwochèn videyo nap gen poun pataje avèk ou sou chanèl sa bòn ekout tout moun nap tounen. Kontan antre lakay ou nan lè sa a avèk yon bilten de fòmasyon chaje An s ki konsèn lè zenfo e de laktyalite o nivo la repiblik medam mesye ankò yn fwa nou vou enviton pret chèz ba w moute volim ou ebyen enfòmasyon yo e an detay ebyen jan ke nou kwè l la nou kapab di di mi o nivo e de la wout nasyonal nimewo 1 a pwoksimite de la komin kabarè lokalite Sous Matla, nou konnen zòn sa te fè lobjè de atak bandi yo depi anviwon pli de 4 a 5 jou, kote gen mesye bandi Izo menm yo te atake moun yo o nivo Sous Matla. Ebyen pou moman n ap pale la gen lapolis medam mesye ki ap fè tantativ pou ta eseye Pote sekou a rès popilasyon k yo menm te lanse yon SOS depi byen kèlke jou la pou lapolis ta kapab ebyen jisteman vin ede yo soti vin retounen avèk le kalm nan zòn nan. Te gen de te gen anpil moun ki te pran bal ki te blese anndan lakay yo te gen de moun ki pat ka soti lapolis t ap ap fè ak de devouman nan moman n ap pale la pou ta jisteman pèmèt aske e lavi nòmal retounen. Men le pwoblèm ki se poz bò kote ajan polisye yo, gen ti Magali la, di minè mwen ap pale la, ki sanse te pran nan sandwich la, men mesye y ap goumen, y ap goumen e ki sa ki lye mesye Izo yo, mesye alye Izo yo, nou pale de Jeff ki se alye Izo onivo Kanaran, ki travèse fon sèl avèk sòlda Izo yo ke yo voye pou al atake moun yo o nivo sous matla. Donk, lapolis ki parèt avèk abò de plizyè cha blinde e gen yon cha la ki an difikilte kote ke yo tann cha a fin pase medam mesye, enben te genyen konntenè yo rale yo mete dèyè cha a e devan l lan yo mete lòt konntenè e pou moman sa a cha a ki sòti an difikilte. Li pa ka fè ni devan, ni dèyè, li pa ka fè ni agoch, ni adwat, ebyen sa an difikilte. Men genyen, daprè enfòmasyon ke nou genyen, ajan polis yo pa sanse an difikilte an ski konsèn avèk minisyon, yo gen minison, e y ap fè echanj kout bal avèk nèg yo, men nèg yo tou ki parèt k ap fè fas kare avèk polisye yo, donk gen SOS ki lanse, e jiskamoman an n ap pale la Dimy, Eske gen lòt cha blende ki ta sise rive o sekou avèk lòt ajan polisye yo? Nou poko konnen, men lesansyèl. Nan ki zòn, nan ki zòn cha blende sa ta pran an otaj la? Donk se o nivo de la wout nasyonal nimewo 2 e o nivo de la komin de Kabarè, pa bliye lè n pale de sous Matla. Slat la se zòn sa ke bandi yo te sot anvayi pou kòmansman semèn nan, kote ke bandi Izo yo menm yo te arive tiye plizyè moun ki yo menm te dèyè barikad yo, enben se moun sa se o nivo wout sa menm devan sous matla kote ke enben cha li menm li ta pral pote sekou li ta pral pèmèt aske moun yo kapab retounen nan aktivite yo, enben mesye bandi yo ki tap fè bòn gad nan zòn nan enben yo nan kad yon anbiskad. Yo bare cha a ni devan, ni dèyè, e men sekyè sil di men sèkè, polisye yo, yo gen minisyon, yo pa bese lè bra, y ap tire kout bal ak nèg yo, e se sa ke, e se sa lenfòmasyon. Men nou kapab di di mi jiska prezan, e se yon fas kare k ap fèt o nivo de la wout nasyonal nimewo, o nivo de la wout nasyonal nimewo 1, e a pwoksimite de komin Kabarè, e men kote ke nou konnen sitiyasyon l vrèman konplike, men bandi yo tou di mi. ki tap miltipliye ki tap miltipliye estrateji la pou yo ta pou yo ta anvayi vil kabarè bouk kabarè pou yo ta anvayi e komin akayè tou e nap raple w komin akayè se komin se komin sa enben Rosemila Petitfè li menm li te eli kòm mè kòm mèrès prensipal enben nou konnen komin kabarè enben se sanse li la enben e se sa èske se ta an konivans avèk Rosemila Petitfè enben bandi izo ap eseye pou yo ta konkeri vil kabarè nou pa konnen Men lesansyèl nou wè bandi yo yap chache konkeri majorite espas ke genyen de zansyen otorite ki yo menm te fè pati ansyen opozisyon an ki ta goumen kont prezidan Jovenel. Nou wè tout zòn sa yo, tout sikonskripsyon sa yo se yo menm nou wè bandi je bandi je je pèp e pou pa di ti mesye izo yo ap sanse pran la e yo deja pran kabarè e yo deja pran kabarè e kounye a yap mache sou Akayè e se nan menm kad sa nan kad sa tou lapolis ap eseye jisteman Pou ta fè echèk a yo, men cha blende sa ki sanse priz an difikilte o nivo de la wout nasyonal nimewo 2 a pwoksimite de lokalite Sous Matla nan pla o zòn sa ki li menm te fè objè de atak bandi yo pandan semèn nan la di. Wi epi an menm tan e bon se su e sèten m konnen gen plizyè otorite k ap tande nou la pou pa di lapolis lè nou pale de otorite evidaman e mesye n ap di nou degaje pou nou wè pou n si n kapab pote yon koudmen e a polisye yo se trè enpòtan e pi o dela de sa m panse disi fen emisyon an nou pral eseye wè si nou kapab jwenn plis detay sou sa pou ou e medam mesye men pandan nap pale de sa ebyen nou aprann ke egalman nan menm kesyon ensekirite pou pa di mesye bandi sa yo yap bay presyon yap bay popilasyon anpil presyon e nou aprann nan zòn meyò e lanyòl egalman nan zòn meyò 35 37 popilasyon ki vrèman e bouke ki ta vle Kouri kite zòn nan. Ebyen mesye mesye gangster sa yo ebyen yo pa vle popilasyon kite zòn nan ee frè pam m panse sa li enpòtan pafwa moun yo ap di men poukisa moun yo pa kite ebyen mesye yo ap bay gwo presyon la pou popilasyon pa ta deplase e fòk gon aksyon k poze vit ee frè m. Ebyen Jimmy, nou pral pale moun yo sa k ap pase o nivo komin Petyonvil kote ke nou konnen komin sa a e apre apre eliminasyon Ti Makak ebyen se si e sèten bandi Vitelòm li kontinye fè menmiz sou e plizyè lokalite tankou tankou lokalite Meyòt men Jimmy avan ke nou pase an an ski konsène aktyalite E sa kap pase o nivo e komin Petyonvil? Faudrait il ke nou ta fè moun yo tande yon odyo ki konsène e ben sa kap pase e pa rapò avèk atak e cha blende a ta rive e sou E ben e bon nap pouswiv li min de preferans nap pouswiv pa rapò avèk e enfòmasyon ki relatif avèk e bandi e o nivo e o nivo komin Petyonvil nou konnen lokalite Meyòt Se youn nan lokalite ki fè objè e atak bandi yo depi byen dè semèn pou m pa di dè mwa. Ebyen nou konnen bandi bandi Vitelòm ki li menm an tout an tout an tout dezakò avèk pouvwa an plas la, kòm kwa l ap mache pou l atake dè moun ke l gen kòm sib li dan lè otè de la komin de Petyonvil. E poukwa pa dans les hauteurs de la commune de Kenskòf, byen ke nou te konnen l ya ya ya ya anviwon 24 è 24 è kote ke ebyen e e lansyen senatè Antonio Seyè byen lè Don Kato kay li te sanse atake ebyen kounye a la nou wè o nivo de la lokalite Meyòt kote ke Bandi yo yo menm yo ap enpoze a popilasyon yo lwa yo kote ke yo anpeche popilasyon an kite lakay yo men konnen gen anpil kout bal kap tire nan lokalite Meyòd tan komin Petyonvil ebyen gen moun ki soti viktim gen moun ki soti blese men kounya la a mesye yo pran nouvèl mezi yon nouvèl desizyon kote yo anpeche popilasyon an soti kite lakay yo men popilasyon tou kap eseye ale kap eseye sove sove poul yo. Pou ke yo pa viktim de kout bal bandi, kout bal mawon. Men souvan nou konnen lè mesye, lè bandi yo rive nan zòn sa yo souvan yo konn fè kadejak sou fanm, yo konn vyole moun. Donk m panse ke se nan optik sa ki fè ke popilasyon yo arive soti. E lè yo soti vil sa konn mete lapolis nan plis nan bòl grès yo pou ke yo kapab afwonte ak bandi yo, pou ke yo kapab mache pran bandi yo. Donk m panse ke, men malerezman Bandi yo, bandi vitelòm yo, yo pa dakò eh pou popilasyon soti e jistavan ke nou pral pale w de kisa k rive popilasyon an tou yo menm ki soti grif yo gen bandi ki tonbe gen bandi yo boule vif e men di men nou kapab di e avan ke nou pase. Sa se nan kad bòn nouvèl medam mesye, nan kad bòn nouvèl kanmenm jan nou te di l wi pandan w tande bandi adwat agoch ebyen pou wikenn nan la m panse fò nou ta chèche yon bòn nouvèl kanmenm fòk nou ta chèche yon ti bagay kanmenm pou ou medam mesye pou pase anba lang ou Pou weekend nan la. E wi jan nou dil la Enoul ebyen popilasyon an kanmèm avèk le peu de mwayen ke yo posede ke yo genyen sak gen ròch sak gen manchèt yo ebyen nou pran youn la a wi a nan nou pran youn nou pran youn e ale sou sa ale sou sa pou nou frè pam e se domaj hein epi nou dil hein. Medam mesye fòk nou gen fòk nou gen e konpreyansyon. Gen seri de video gen seri de imaj nou dil e nap repete nou espere ke lòt medya sa yo ki ap retransmèt e video sa odyo chanèl moun afè bon ti vi an nou diw evite pase video kote bandi gang sa yo ap rache moun menm lè se popilasyon an ki ap rache bandi yo tou De de gras evite bò kote paw lage jan de imaj sa yo sou u Facebook la evite lage yo sou tiktok paskel pa bon pou imaj nou gen se de bagay nou kapab konprann ant nou li enpòtan wi frè pam ann ale sou sa bòn nouvèl sa. Bon nou konnen nan kad trè bòn nouvèl dimi e menm si kanmenm sa sa yo konsidere sa kòm yon yon pitit pyè e ke yo voye dan oseyan Men kanmenm, pa rapò a efektif bandi yo ki anpil, men kanmenm, e peti a peti lwazo fè son ni, e wè, onivo de la komin de Petyonvil, lokalite Meyòt egalman, popilasyon an ki fè koukouwouj nan kad brigad de vijilans ki monte, e se modòd sa ki lanse nan plizyè zòn, kote ke popilasyon menm yo deside monte brigad de vijilans, e ben y ap veye anwo, y ap veye anba, E gen lapolis tou ki kanmenm de fason izole ki ap fè bòn gad avèk popilasyon an, menm si souvan se pa lòd ki pran bò kote, se pa lòd ki pase bò kote otorite polisyè la. Men sepandan o nivo lokalite Meyòt, popilasyon an rive jisteman atake plizyè bandi ki yo menm te vin fè egzaksyon nan zòn nan e pami bandi sa yo gen youn yo arive boule vif, non sèlman vin abat li avèk. Coup de pierre e aprè jisteman yo arive mete dife sou li e bandi sa ki ta soti nan gwoup Vitelhomme nan nou konnen Vitelhomme e ki ap opere o nivo lokalite Pènye e jounen jodi a la Dimi ou pa pale de ou pa pale de Vitelhomme kap opere Pènye ankò e mwen wè Vitelhomme kap opere non sèlman Pènye Tonsèl, men k ap opere Petyonvil, k ap opere Meyòt, k ap opere nan plizyè lòt zòn tankou komin Kèskòf, sa vle di Vitelòm ki kontinye ap elaji e elaji teritwa li men nou wè la a, men kanmenm popilasyon an ki pa deside bese lèbra e kote ke yo arive abat youn nan sòlda mesye sa, youn nan sòlda Vitelòm yo o nivo eben lokalite Meyòt donk kanmenm souvan menm si bandi yo souvan ap viktim popilasyon an men souvan tou popilasyon an menm yo souvan enben pran grenn chak de tan zan lòt yo pran grenn donk se nan kad enben atak yo menm kanpe goumen paske mo dòd la se kanpe goumen menm jan gen plizyè lòn la gen plizyè lòt zòn yo wè Ariel Henry pa bay ensekite a regle anyen pou li yo wè Frantz Elbé souvan pa bay ensekite a regle anyen pou li. Ebyen, se pa vle di ke yo swiv mo dòd minis jistis la, an palan de. Men sepandan. Men sepandan Diminouk ap di, kanmenm popilasyon an ki frape, kote ke yo arive e boule kèk nan bandi yo, tout jan pami yo gen youn la, ebyen yo arive kraze tèt li, e imaj la ki vrèman orib nou pa ka montre, men sepandan e sè sa la reyalite anski konsène aktyalite, ebyen nou di an. Se Petyonvil yo, Petyonvil popilasyon pran sa tou kanmenm, se Petyonvil. Wi, wi komin Petyonvil, lokalite Meyòt. Donk se sa, se sa, se sa lenfòmasyon. Bravo, bravo, paske jan nou di l, nou pa ka kòmsi gon peyi pou ke non sèlman bandi, bandi kostime ap fè n kouri kite peyi a, bandi legal, bandi ilegal ap fè n kouri kite peyi an, pou nou di gon gwoup ti jenn gason ki pa menm konn li, ki pa menm ka ekri non yo. Pou yap fè n kouri kite peyi a. Bagay sa son pwoblèm li ye evidaman jan nou dil e mezanmi fòk sa chanje. E avan menm ke nou pouswiv lè map di w ke la dyaspora ayisyèn sensèman mwen menm m felisite nou m retire chapo m devan nou medam mesye pou jodi wikenn nan la m ban nou defi ale nan yon biwo transpò e transfè medam mesye lè w al nan biwo de transfè pou moun ou wè nan liy pou wikenn nan la bon la semèn se menm bagay la wi. Men pandan weekend nan la map pale avk nou menm ki Montreal, nou menm ki an Floride mezanmi moun mwen wè ki ap debake nan biwo transfè kap fèt kap voye lajan an Ayiti mezanmi ou di mezanmi eske peyi sa pòv vrèman se enposib pou moun mwen wè kap debake kap voye transfè sa lap voye pou manman voye pou matant voye pou kouzin voye pou ti bobo ey kote kisa yo fè a tout lajan sa yo Epi m pa menm bezwen antre nan dosye dola 50 avèk nou. Nou poko menm bezwen antre nan dosye dola 50, n ap di yon grenn wikenn pou moun k ap debake nan biwo transfè. Mezanmi, mechanste sa, abi sa, fòk li sispann, paske nou menm nou gen volonte, epi lè n ap di sa anpil fwa, dyaspora kite bil pa l wi frè m. Li kite kòmsi lwazi pa l pou l ede Ayiti wi, epi se yon devwa l ye pou nou, pou nou ede peyi nou. Men jan nou dil fòk nou konnen kisa kap fèt avèk dola 50 nou an, kisa kap fèt avèk lajan nou an paske sa pa nòmal pou tout tan tout tan tout tan nap depanse ebyen peyi a fè bak. Peyi a fè bak. Evidaman m panse ke trè byento fòk nou ale plis an pwofondè sou sa. E men avan ke nou pouswiv e Lanold, avan ke nou pouswiv e kanmenm nan kèlke segonn nou pral touche komisè Muscadin ki egalman dan laktyalite. Wi e map tande w.